Gwo dram nan komin Carrefour, yon jenn gason ki gen 25 lane pèdi lavi l anba kout kouto. Jenn gason sa ki rele Jameson, li gen 25 lane e l te nan twazyèm ane inivèsite l, li t ap aprann dwa. Jenn gason sa a, selon eleman enfòmasyon ki rive jwenn nou, se yon machann sosis ki tiye l. Machann nan itilize kouto l konn ap fann sosis, li pike lestomak jenn gason sa a, li tonbe, li pa leve. Men siman w ap poze tèt ou kesyon, ki sa k pase, ki pwoblèm ki te genyen ant machann nan ansanm avèk jenn gason sa a? Rale chèz ou, nou pral rakonte ou istwa. Frè se sè byen eme bagay yo konplike nan la polis aktyèlman la. Cha blende tounen veyikil transpò. La polis itilize l pou travèse moun zòn ki danje yo. Donk w ap peye de 250 a 500 dola ameriken sa depann de stati w. E se nan dosye sa a genyen yon polisye pèp ayisyen ki rete nan komin Gantye. Jou sa a se te jou anivèsè l, li menm ki te akonpanye ansanm avèk boubout li, li mande lòt polisye yo pou l monte nan cha a pou ke li kapab travèse pou l ale lakay li, polisye yo te refize yo te di l pa gen plas. Distans pou l al mande yon responsab pèp ayisyen, Cha blende sa a ki gentan fin deplase li pral pran moto pou l lage de cha pou l kapab jwenn li. Malerezman nèg baz 400 mawozo pral asasinen polisye sa a e yo disparèt ansanm avèk kadav la. Nou pral eksplike ou biznis la. Ou mèt rale chèz ou. Yè, divès kretyen vivan te pran lari nan komin Kafou, yo te òganize yon mach pasifik pou yo mande Seyè a sekirite, lapè, jistis, lanmou. Ou pral tande deklarasyon divès nan yo. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco Zanmi Enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Lè m chita m pi wo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se chen. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gen twa pitit, depi youn pa la a, de lòt yo pa itil li anyen. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Egzakteman pèp ayisyen se zanmi pa w Fouco bourik chaje pa kanpe rapidman nap delivre w mesaj la. Yè gen yon gwo evenman ki pase nan komin Kafou. Gen yon jenn gason ki genyen sèlman 25 lane ki arive pèdi lavi l. Selon deklarasyon kèk sitwayen, kèk temwen okilè, ebyen ki sa k pase, li se li menm ki responsab asasina jenn gason sa a ki rele Jameson. Jenn gason sa a genyen 25 lane, li mouri anba kout kouto e kout kouto sa yo pi fò li pran l nan lestomak. E frè e sè byeneme nou konnen nan lestomak la, sitou bò goch, se la kè a ye. Imedyatman kè a touche. Donk, san vin ap gaye nan tout kò a, ou pa p ka viv, ou konn sa. Ki sa k pase nan dosye a? Dam sa a ki se yon machann sosis, chak swa, li toujou mete recho l deyò ti tab li, l ap fè sosis pou vann. Eleman sa a ki rele Jameson, li genyen yon ti frè l. Kòm ou konnen yè se te 25 desanb, kisa ki pral pase, gon seri de timoun ki achte dinamit k ap pete! O o! Ti eleman an, ti frè Jameson nan, li achte dinamit li, l ale bò kote machann sosis la, lè l rive bò pye machann nan, l al pete dinamit. Kè machann sote! Drese machann nan drese, li pase misye yon souflèt. Pase l pase l souflèt la kòm i piti, e nou kapab gade fanm sa se pon ti fanm ki piti. Misye li menm, li rantre lakay li, li pa ka remèt machann nan souflèt la. Rive l rive lakay li, siman l al pote frè l plent. E frè a ki gen pwa pou ke li kapab konbat ansanm avèk machann sosis la. Ebyen sa ki pral pase, vè dizè nan aswè pèp ayisyen, jenn gason sa a pral mete kò l deyò pou l kwaze ansanm avèk machann nan pou l mande l de ki mannyè, de ki mannigans li bay frè l la souflèt. E rive misye rive bò kote machann nan, nan zòn ou ane 87, yo rete tou prè a. Donk, siman, misye se pa jounen jodi a li konnen Estefani ki gen ti non jwèt Tanini ap vann sosis, piske yo rete nan menm katye. Ebyen frè se sè byeneme, lè misye rive, li kòmanse mande machann nan règleman kòman ou fè bay frè m souflèt. Ebyen sa w tande a, diskisyon pral pete. Diskisyon ki pete, machann nan li menm ki toujou gen kouto, pa bliye machann sosis toujou gon kouto, lè ke yo fin boukannen sosis la pèp ayisyen pou fann sosis la epi pou mete ti pikliz ladan. Souvan yo konn mete ti chou konsa tou yo konn fon ti pikliz, yo mete ti kawòt, ti piman ansanm avèk ti zonyon plis sòs tomat ou byen mayonèz andedan sosis la epi yo double l ba ou nan ti moso sachè epi pou w lage pye w. Donk, kouto machann sa yo toujou byen, byen, byen, byen file pèp ayisyen. Pa bliye se avè l yo ap flache zonyon an, e se avè l tou yo ap fann sosis la. Bon, diskisyon pete, batay mete pye, machann nan rale kouto sila a, li pike misye. Pike l pike misye nan lestoma, ou konnen. Kè a se nan zòn sa l ye. Misye tonbe li pa leve. Donk lè machann nan wè kòman misye ap benyen nan san, li santi sa l fè a pa tèlman twò kòdyòm, ebyen sa w tande a pèp ayisyen, manzè ranmase pakèt li, li lage cha l kite zòn nan, li tou mawon. Ebyen jenn gason sa a ki rele Jameson, Selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, li te nan twazyèm ane dwa. E depi lè aksyon sa fin pase, tout fanmi l ap chèche fanmi Tanini plis moun yo akize de krim nan. Donk, lè jenn gason sa tonbe l pa leve, Moun ki te ozalantou kouri vini, ap eseye leve l pou mete l sou moto pou kouri lopital ansanm avè l, malerezman, pandan yo ap leve l mete sou moto a, ebyen, li rann dènye soupi l, li mouri pèp ayisyen. Nan moman m ap pale ansanm avèk ou la, sèke Ta Nini nan mawon e prèske tout fanmi pwòch li nan mawon tou paske fanmi ti gason an sèmante yo pa p ret gade bagay la konsa. Men, pèp ayisyen kite m esplike w yon bagay, mwen m gen ti frè, mwen gen ti sè. Souvan, lè ti sè m vini l esplike m entèl te ba l kou, tande byen wi, lè ti sè m vini l esplike m entèl te ban m kou, premye kesyon m poze l, nan ki sa w te ye ansanm avèk entèl li te ba w kou a? Si m wè ou mal pou reponn mwen grenn kesyon sa, w ap em em ban mwen, ebyen dezole, m pa ka al pran pou ou. Donk, ti frè ou vini, li pran souflèt. Fò mande ti frè a, ki sa k pase? Kòman machann nan fè ba w souflèt? Nan ki sa w te a machann nan? Kòman fè se ba w pye machann nan w t al pete dinamit? Èske pa t gen lòt kote? Èske machann nan se krabè w? Èske l se ran w? Èske l konn di w avanse ban m chita? Èske se menm jenerasyon li ye ansanm avè w? Donk, lè ke sè m nan vini li eksplike m entèl ba li kou, m mande l nan ki sa l te ye, ansanm avèk lòt la l ba l kou. Lè l fin eksplike m nan ki sa l te ye ansanm avèk lòt la ki fè l ba l kou a, si ke mwen wè bagay la mal pati, mwen pa prale batay pou li, men m ka al mande eksplikasyon nan men lòt moun nan tou. Men se pa batay, se pa kou a m pral remèt pou w dezole. E si tout fwa m wè se ou menm nan enmède kò w, m pral di w konsa, sa w genyen ki fè w pa t ka chita lakay ou, kounye a la ou soti pou w al nan pran kou. Donk, lè ke m ale kote lòt la pèp ayisyen, m ap poze kesyon, entèl di m konsa w ba li kou, sa k pase? Nan kisa nou te ye? Ki pwoblèm nou te genyen? Men m pa ka rive sou lòt la epi m kòmanse fè awogan, m kòmanse ap tire kou, ap bat kò m sou pretèks m pi gran, m ka souflete. Donk la a, bagay la ka mal pase. E frè e sè byenneme m ap fè w konnen, jan istwa sa pase a, se vre ke depi yon bèl bout tan, Ayisyen ap batay pou jistis, men m vin konprann ke Ayisyen pa konn jistis vrèman. Ayisyen pa konnen jistis kwèm sam di w la. Paske ann pran egzanp dèfwa gon yon seri de moun ki fristre de gouvèneman an yo soti yo pral manifeste e lè yo pral manifeste a yo kraze vit machin yo kraze biznis yon moun ki fristre menm jan ansanm avèk ou. Eske sa se jistis? Non. Sa se pa ka jistis monchè. Donk, defwa majorite ayisyen lè yo di jistis, yo di se banm rezon sou yon lòt. Jistis pa yon bagay emosyonèl. Fò w kalme w, fò w pran san w, fò w gen kontwòl sitiyasyon. Donk, jenn gason sa ki leve kal mande eksplikasyon epi voup batay pete, gad kòmanl pèdi lavil se ke jistis pa yon bagay emosyonèl jan ke nou tout pansel la. E jistis pa yon bagay ki emosyonèl. Depiw fache, nou konprann ke nou gen dwa poun fè tout sa nou vle non, li pa konsa. Ou kapab fache pa rapò ansanm avèk fason yon moun ap dirije. Men sa pa vle di ou gen dwa pou boule, ou gen dwa pou kraze, ou gen dwa pou koupe wout, jan Andre Michel konn di l. Ou gen dwa pou koupe wout yo, ou gen dwa mete dife, ou gen dwa fè agoch. Non, jistis pa yon bagay konsa. Jistis pa emosyonèl. Donk, e dèfwa lè nou pati konsa, nou san konprann, Sa konn fè jistis pou youn se enjistis pou yon lòt. Lajistis pa ka etabli konsa nan peyi a. Nou swaf jistis se vre, men malerezman anpil nan nou, nou pa konn jistis. E frèzesè byeneme dèfwa, gon moun papa l te vòlè yon moso tè. Vòlè l te vòlè moso tè a se mèt tè a l te touye. Donk kounya la a, lè yon lòt eritye li menm vin chèche mos, vin chèche moso tè sa l vin reklame l, donk pitit mesye ki te vòlè tè a k sou tè a, ou wè se touye pou l ta touye lòt la pou l gen tè a, tandiske se papa w ki te vòlè l. Non! Jistis pa vle di touye pou sa. E se sa k fè. Lè w tande yo arete yon moun, moun sa yo arete swa se nan vòlè bèf, swa se nan vòlè kabrit, ou pa ka touye moun nan poutèt yon kabrit li t al vòlè. Se pou sa gen tribinal. Donk, modèl de jistis sa pèp ayisyen fò m di nou ki kote nou soti ansanm avè l. Se jistis kolon an. Nou ekri sou papye, men nou aplike tribinal esklavaj la. Paske nan tan pase yo, nou konnen, lè ke yon esklav goute nan manje mèt la, ebyen, mèt la trennen esklav la, l ale ansanm avè l devan tout lòt yo, li bat li. Dèfwa li konn tiye yo, rache yo, bay chen l manje. Li montre lòt esklav yo sèke plat manje a pi enpòtan pase lavi moun yo. Donk, si n ap batay pou ke nan peyi a genyen jistis, n ap batay pou jistis sosyal, donk, jan de mantalite sa yo, l ap trè trè enpòtan pou ke nou kòmanse chanje yo. Donk, frèzesè byenneme, Malerezman, jenn gason an pèdi lavi l nan soti al nan mande eksplikasyon pou lòt, donk avan menm ou leve pou w al mande eksplikasyon pou w al batay pou yon lòt, li enpòtan pou konnen nan kisa ou te ye ansanm avèk lòt la ki fè w pran kou a. Sa trè trè enpòtan. Se pa sèlman leve al tire revanj paske jistis pa emosyonèl. Jenn fanm nan pa t gen dwa tou pou l rale kouto pou l pike lòt la jiskaske l touye l. Donk, li enpòtan pèp ayisyen, li enpòtan ansanm avèk otorite nou yo pou yo aprann ayisyen konnen ki sa k jistis la. Frè se sè byeneme, ebyen jan ke m te anonse w sè ke, Cha blende tounen veyikil, tounen veyikil transpò. Genyen rnddh ki se yon rezo k ap defann dwa moun e an menm tan dwa bandi yo, nou konn sa, ki denonse konpòtman lapolis k ap opere abò yon blende nan komin Kwadèboukè. Nan dat ki te 2 desanm lan pèp ayisyen gen yon polisye ki rele Lincoln Bien-Aimé. Li te ansanm avèk boubout li. bandi atake yo, apre bandi fin atake yo, yo krible polisye a, e madanm nan pran bal tou, yo kite l pou moun ki mouri, men gras ansanm avèk moun ki tap pase pèp ayisyen, yo arive sove lavi dam sa. Polisye sa ki rele Bien-Aimé se yon ajan 1 ki te fè pati de BLTS. Yo asasinen l jou 2 desanm lan ki se jou anivèsè l. Madanm ni ki te ansanm avè l pèp ayisyen, ebyen ki sa k pase? Yo t ap sòti nan komin Kwadèboukè, yo ta prale Gantye. Se la polisye a rete. Men gen yon blende ki konn opere nan komin Kwadèboukè ki t ap monte tou. Sa ki pase, lè ke polisye a ap soti Kwadèboukè pou l monte Gantye ansanm avèk madanm ni, li mande lòt polisye yo espas pou ke li kapab rantre nan cha a pou l pase monte. Lòt polisye yo di l, Dezole, pa gen plas, ou pap ka ale ansanm avèk Boubou tou. A en plas. Donk frèz e sè byeneme, kounye a la a, misye li menm ki pral kouri ale bò kote yon siperyè pou mande otorizasyon. Distans pou l soti pou ke li vin di mesye yo se chèf la ki ban m otorizasyon pou m monte, blende a gentan deplase l ale. Epi kounye a la a, misye pral pran moto pou l kouri dèyè blende a. Donk, pandan ke l sou wout Kwadèboukè a, l ap lage pou l wè kòman l te kapab jwenn blende a pou l monte anndan l, malerezman, nèg 400 mawozo kwaze ansanm avè l. Kwaze yo kwaze ansanm avèk polisye sa a, pèp ayisyen, yo krible l ansanm avèk bal, yo ale ansanm avèk kadav li. E selon rnddh, divès polisye pran plezi itilize blende yo nan zòn danje yo pou kapab fè gwo lajan. Gen sitwayen ki peye 250 jiska 500 dola ameriken sa depann de stati w pou w travèse. Yo itilize blende yo pou ke yo kapab pwoteje konvwa, kamyon k ap pote legim yo peye jiska 5 mil goud. Genyen konntenè k ap soti an Repiblik Dominikèn pou pase rantre nan peyi Dayiti, donk yo peye jiska 10 mil goud pèp ayisyen, donk dosye cha blende sa nan komin Kwadèboukè Son biznis ki rantre anpil anpil lajan. Donk tout moun ap brase bò kote pa yo. Nou konprann bagay yo. Ala traka pou lave kay tè. Donk kounya la, polisye sa ki arive pèdi lavi l, èske l pa pèdi lavi l sou konsyans lòt yo? Èske l pa pèdi lavi l pèp ayisyen sou konsyans lòt frè yo? Paske l te di nou, l ap monte pou l pase pou l al lakay li, nou di non pa gen plas. E souvan, lè w tande yo di non pa gen plas sa se ke gon moun ki gentan pran plas la, gon kliyan yo pral depoze. Dèfwa divès polisye konn pa gen aksè ansanm avèk cha blende puiske gen biznis k ap fèt. Èske w konprann bagay yo? Antouka, dosye sekirite nan peyi sa a se pa yon ti bagay ki piti ditou pèp ayisyen. Medam matmwazèl e mesye byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a. A la traka, ou wè lè w pap okipe pitit ou? Lè w pap okipe pitit ou, malgre fi a rele w nan desanm la pou l di w èske w pap pase wè timoun ou di non l pa pou ou. Ebyen, men kòman madichon mache dèyè w, gade ansanm avè m pèp ayisyen. Ou konn byen chita? Byen chita wi! Non, regade ankò. Mezanmi! A misye pa ret grenn. Ooh, kapyat e byen. Baww! Woyy! Baww! Ooyy! Ooyy! A la traka pou lave kay tè. Mesye! Okipè pitit nou! Eske nou tande sa m di nou an? Aprann okipè pitit nou! Wè, ay lè deven nan dèyè ou epi lè t kaye kase tèt ou. Gad kòman sitwayen an, gade non, de boul grenn li fon sèl, jis paske l di, pitit pa pou li. E tandiske w konnen ou te nan baay la vre. Li pa sipoze kontinye konsa. Frè e sè byeneme, jan ke m te anonse nou, ebyen nan okazyon fèt nwèl la, divès milye fidèl atravè divès legliz potestan te. òganize yon mach pasifik nan komin Kafou pou mande Seyè a sekirite, jistis, lapè, tèt ansanm pou Ayiti kapab pran yon lòt chimen nan lane 2023 a, pou plis detay ann tande deklarasyon kèk sitwayen. Alelouya alelouya. Tout fòs mwen se nan oul soti alelouya gen Bondye ayy nan moman sa pèp ayisyen ayiti bezwen Bondye. Alelouya gen Bondye! Jiska 2022, sa ban nou 218 lane depi nou gen Wayòm Dèdemon k ap domine Ayiti. Legliz reyini maten an pou dezyèm manch nou ki se temwanye reny e dominasyon demon fini sou Ayiti. E apati de jodi a ki se 25 desanm 2022, Sa make ke peyi Dayiti li pral domine inikman pa Kris. E tout moun ki ap fè koripsyon nan peyi sa a, yo pap gen pouvwa ankò sou peyi a. Moun ki antre pou Bondye pap gen dominasyon sou peyi sa a. Moun ki renmen lajan. pap ka dirije ayiti ankò e le fèt ke legliz mete pye l atè Bondye pral pase nan tout dimansyon posib spirityèl spirityèl tout dimansyon spirityèl e sosyal politik pou l retire ayiti e m ban nou garanti ayiti pral youn nan pi gwo atraksyon kiltirèl e touristik atravè lemond. E le fèt ke Bondye mete pye l atè atravè legliz li, sa di nou voye yon siyal fò pou lemonn pou l sonje ke Ayiti se premye pèp nwa ki libere e nou se premye moun ki kraze ke sa yo rele esklavaj. Malgre enkyetid ki genyen nan mitan popilasyon an, èske ou rete kwè e mesaj sa yo yo menm y ap pèmèt popilasyon an li menm li garanti konfyans pa rapò avèk fenomèn ensekirite, lavi chè e san konte an nou di katye defavorize yo ki toujou genyen kout zam k ap chante ladan yo? Nòmalman nou pote kri de detrès popilasyon Ayiti. Nan tout katye popilè yo, anpil moun gen anpil difikilte. Nou pa ka fonksyone, mizè anvayi peyi nou e n ap sèvi yon Dye dabondans. E se poutèt sa nou vin kanpe devan Bondye pou nou pote revandikasyon nou yo. Ensekirite k ap fè raj atravè tout peyi Dayiti e pwoblèm manje e mizè ke nou genyen nan peyi an, Bondye ki se yon Bondye dabondans, e li kapab reponn a tout nesesite nou. Nou konnen pèp la plonje nan yon ensètitid, men Bondye kapab ede nou soti nan li. Yon mesaj pou tout nou di fidèl kretyen ki patisipe nan mach sa, e sa ki toujou gen enkyetid kon pa rapò avèk ensekirite Jane Dekazin t ap pale an. Mesaj n ap di, sèke Bondye se yon Dye depè. Jezi kri men anvan l monte pou l ale kot Papa l, li te di li kite lapè pou nou. E lapè sa a nou deside nou sezi l e nou pran l. Se youn nan rezon ki fè dezyèm jou dezyèm mach nou e dimanch ankò n ap kanpe pou n al sezi viktwa nou. Mèsi, mèsi sitwayen pou patisipasyon pa w. Donk nou pral pale ansanm avèk yon dezyèm kretyen. Bonjou frè, kijan ou ye? Di nou ak ki santiman Ou nan lari a maten an, donk kisa k motive w pou w patisipe nan mach sa a legliz ap òganize? Wi, jodi a se dezyèm faz plan ke nou te resevwa pou ke legliz angaje li, pou ke legliz mete pye l atè, pou ke legliz manifeste son dezakò avèk sitiyasyon peyi a twouve li. Nou konnen nou nan sitiyasyon egzekrab, lasekirite a tonbe a zewo, moun ap mouri, moun ap kidnape, y ap vyole lè fanm, eksetera. Gouvènman an pou montre gouvènman an li dwe fè plis efò pou nou bay rezilta nan kesyon sekirite a. E twazyèmman, sinyal ankò a moun ki gen zam nan men yo, paske se pa de etranje, se de Ayisyen menm jan avèk mwen, menm jan avèk ou, donk ki gen zam nan men yo e ki kab teworize ankò lè frè. E donk yon sinyal nou voye ba yo pou nou di ke li te lè tan de depose lè zam pou ke lapè ka retounen nan peyi sa a, pou ke moun ka viv nan peyi sa a. Merci merci pou patisipasyon ou très cher donk nap kontinye voye sinyal nou tonbe nan sinyal FM antouka e ou menm sitwayen donk nou se dènye moun nap pale ansanm avèk ou di nou nou kisa ki motivew patisipe nan mach sa jounen jodi a. Nan mach sa a, li an 2 faz. Premye faz la nou se sitwayen selès, dezyèm faz la nou se sitwayen tè a. E byen espesyalman nou se sitwayen ayisyen. Alò sa k ap pase nan peyi a la a, tout moun wè l, li rive sou tout moun, sou tout kouch, sou tout sektè. Nou menm, Bondye ba nou manda. Lè bagay yo pase dwòl ap pase dwòl nan nasyon, jis yo, sa yo dwe fè, yo dwe kanpe. Non sèlman yo dwe pale lajistis, deklare sa k ap fè ki pa bon, men konsa tou, nou dwe viv jistis la anndan nou. Paske se lajistis ki elève yn nasyon. Se nan santiman sa n ap patisipe nan mach sa a jounen jodi a. Alò, nou konnen e, te gen yon premye mach ki te reyalize, e sesi nou remake gen anpil lajwa onivo de moun twazyèm sikanskripsyon an. Èske Se pri a ki monte gras la desann ki lakoz nou di gen nèg ak zam o nivo de rantre ak sòti sou kapital la ki chwazi fè lapè selon nou menm eske nou panse se gras la ki deja kontinye vide sou peyi dayiti. Alò pèmèt mwen di w sa, nèg a zam antre yo pa ka fè lapè. Paske Jezi pale l di konsa ke. Je vous donne ma paix. En d'autres termes, si lapè k ap bay la, se pa devan le trône li soti, men ki enterè nèg Asam yo genyen pou y ap pale de lapè? Ki sa k dèyè lapè sa kòm enterè? Sa se premye bagay ke n ap di. E dezyèm bagay ke n ap di, pou gen lapè vre nan mitan nèg ak zam yo, fò sa k konn ap touye moun yo, Sa yo konn ap itilize pou yo twomatize moun, kidnape moun yo, ki se zam ki nan men yo a, fò yo kapab remèt li. E kounye a fò nou gen yon leta k ap panse ansanm avè yo pou ankadre jèn sa yo, paske yo se son dè jèn ki gen richès anndan yo, ki gen potansyalite anndan yo, ki ka itil nasyon yo. Men se sèlman bezwen yon vrè lidèchip solid ki pou ede yo mache lajistis e k ap ankadre. Aprè dezyèm reyalizasyon mach sa, èske nou pa gen yon lòt mach n ap reyalize? Èske se a lon tèm oubyen a kou tèm? Nou gen yon mach ki pral reyalize la premye janvye, ki se yon dat istorik, nou konn sa premye janvye siyifi nan peyi an. Se dat sa a nou te pwoklame endepandans nou e nou pral devan Bondye nan menm dat sa a pou n di, Senyè, nou vin pwoklame endepandans pa w la sou tèt peyi Dayiti. Alelouya gen Bondye an! Avan se pa t endepandans Leseyè sou tèt Ayiti, se te kiyès? Bon. Ala traka pou lavi kayte nan peyi sa. Frè se sè byen eme nou kapab remake anpil kretyen nan peyi dayiti toujou rete tann se kòm si se zanj bondye kap sot anlè desann vin met sekirite nan peyi dayiti. Ki kote ki bon? Ki kote ki bon? Ki kote lè zanj ap soti nan syèl desann vin met sekirite? Non! Bagay konsa pa fèt! Se nou menm ki pou kolabore, se nou menm ki pou travay pou mete sekirite. Wi nou bezwen sekirite nan nanm nou men peyi nou bezwen sekirite. Se pa lèzanj ni se pa Bondye k ap frape pyèl Ayiti blow. Se nou menm ki pou deside ranje peyi nou. Priye se byen, men apre priye a li mande pou nou pase alaksyon, se pa chita tann. Paske mwen menm, m poko janm fin lapriyè pou m di Lesenyè, m bezwen manje. Epi apre sa, pou m kouche nan chanm mwen pou m wè manje vin jwenn mwen. Jamè. Lè m fin lapriyè, mwen soti. E soti m soti a kanmenm, m pa ka pa jwenn yon travay pou m fè pou m gen lajan pou m achte pen kotidyen pou m manje. Apre nou fin fè mach lapriyè. Pou ke nou mande Senyè a fòs, ebyen kounye a la a, moun k'ap teyorize yo, fò n' gen kouraj tou pou n' pase pran yo. Kite m' rakonte nou yon istwa. Apre pèp Izrayèl la te fin kite peyi Ejip, paske Jozèf mouri, tout pitit Jakòb yo, yo retounen nan lesklavaj ankò. Jiskaske Moyiz vin fèt. Kote Moyiz pral leve? Se andedan kay Farawon. Moyiz pral kite kay Farawon, l ap pati, e se Moyiz sa a ki pral retounen, ki pral pran pèp Izrayèl, ki pral travèse Lamè Wouj ansanm avè l pou l mennen l Kanaran. Men, pèp Izrayèl la te tèlman gen defo kote l soti a, li te tèlman fin antre nan sa ki rele esklavaj la pèp ayisyen, pa bliye y ap fon wout ki tèlman long, lanmè fann devan yo, yo pase a pye sèk, apre sa lanmè fèmen. Donk, yo wè sa pa sifi toujou. E frè se sè byeneme, pandan yo nan wout la yo ap mache, lajounen, gon nuaj ki bare solèy la. E nan nwit, lalin ap klere. Ave di yo te trè trè ere. Lè yo rive yon kote yo kòmanse plenyen nan zòrèy Moyiz pou di Moyiz, Nou swaf dlo! Letènèl di Moyiz frape woche a. Li frape woche a, woche bay dlo, tout moun pran dlo, sa k mouye tout kò yo, yo kontan. O o! Yo rive yon kote, yo di Moyiz, Nou grangou, prefere nou te rete nan lesklavaj, men nou te konn jwenn manje. Moyiz kòmanse nève. Letènèl pral voye vyann soti nan syèl tou kwit pou yo. Yo manje. Yo ap mache toujou pèp ayisyen. Gon kote yo rive, yo di Moyiz, Nou swaf dlo. Men yo tèlman bay Moyiz pwoblèm, Letènèl di Moyiz pale ansanm avèk woche a pou li bay dlo. Moyiz tèlman sou presyon, sa w tande a l frape woche bon. Kwak sa l bay dlo, men Letènèl di konsa, Dezole ou pap antre Kanaran, w ap gade Kanaran men w pap rantre ladan piske w fè kòlè, w pa respekte lòd mwen. Malgre se w gran sèvitè, pèp Ayisyen. Ebyen frè se sè byeneme, Pèp Izrayèl ki pral fè karant lane nan dezè a, avan menm yo rantre Kanaran, e kiyès ki pral rantre Kanaran ansanm avèk yo? Se Jozye, jèn gason, vanyan sòlda. E Josué pral deklare yon bon maten, Mwen menm ansanm avèk lakay mwen, n ap sèvi Bondye. Men, pandan tout peryòd yo pale nan Labib de pèp Izrayèl, yo pa t janm konn chita ret on kote apre lapriyè, yo ap tann sekirite soti nan syèl desann. Te toujou genyen lame. Te toujou genyen sòlda. Lè w pran ka de David, pèp ayisyen, David te konn tire flonn li rèd chè Chanbaraje a pou l pwoteje mouton, se pa lèzanj. Donk, avni yon peyi pa depann de bon kretyen, men se de bon sitwayen. Wi, n ap priye pou n ale nan syèl men, ki kote w rete? Se sou tè a. Ou bezwen lapè pou kè ou kapab sikile. Ou bezwen lapè nan nanm ou. Ou bezwen lapè tou lè w ap soti pou kè ou pa sote. Donk, ebyen pèp ayisyen, raple ou te gon epòk, Izrayèl tèlman ap byen frape, pase yo ap elimine lòt nasyon, wayom ki te sou kote pou yo gen plis tè toujou. Pase Bondye te pwomèt yo Kanaran kote lèt ak myèl pral koule. Tu konpran? Ebyen sa ki pral pase nan dosye a, pandan Josué nan tèt lame Izrayèl la l ap frape l menm, te genyen yon peyi ki rele Gabaron, moun sa yo ki se Gabaronit, yo pran nouvèl kòman Izrayèl yo ap mache sou lòt tribi ki ozalantou. Ebyen sa ki pral pase, Gabaonit yo yo pral degize yo pèp ayisyen pou ke yo vini bò kote Jozye pou di Jozye yo soti trè trè lwen, yo konnen yo gen Bondye ansanm ak yo, yo pap ka bat batay ansanm ak yo, silvouplè pran nou pwoteje nou, nap aksepte vin esklav ou. E tandiske yo soti tou pre a, yo mete vye zèl sapat, vye rad chire, vye pen kanni, vye sak pay bourik yo gade nou fini pou montre ke yo soti byen byen lwen. Se apre 3 jou, Jozye ansanm avèk prèt yo pral konnen se tou pre a mesye yo te soti. Donk, malgre sa yo te deja fin fè pwomès yo pa p atake yo. Men pa bliye pèp ayisyen, lè yon gwoup nan pèp la leve l al fon aksyon konsa souvan wa konn ba w okouran. Donk, lè ke nasyon an aksepte vin sèvi Izrayèl, donk wa a li menm li vin san valè. Kounye a la, sa ki pral pase, divès lòt tribi ozalantou pral mete tèt yo ansanm pou vin atake Gabaonit yo. Donk, lè ke responsab peyi Gabaon an tande nouvèl sa a, li pral ekri yon lèt, li voye l bay Jozye. Ekri l ekri lèt la voye bay Jozye pou l di, 'Ènmi atake m! Ebyen, ki sa k pase? Rapidman, Jozye pral, gade non, mobilize twoup epi, yo pran wout la. Yo ap lage pou ke yo al pote Gabawonit yo sekou. Se pa lapriyè sèlman yo te lapriyè epi di Leseyè voye zanj. Men, yo te gen yon lame ki te puisan. Yo te gen yon lame ki te trè trè trè puisan. Wi yo te gon lame ki trè trè trè pwisan epi yo pase yo ap desann gade non epe yo nan men yo yo ap file yo ap desann Gabaon pou yo al koresponn ansanm avèk 5 lòt wayòm ki met ansanm pou atake e zanmi yo. Byeneme frè se sè byeneme sa ki ta pral pase nan batay sa se ke Jozye ta pral priye pou solèy la rete pandan yo nan wout yo ap desann Yo kwaze ansanm avèk twa twoup. Twoup sa yo, o o, rapidman, yo pral pete kouri, kouri yo ap kouri, lagrèl soti nan syèl la ap tonbe sou yo, epi sòlda Izrayèl yo menm ap pike yo, ap touye yo, ap touye. Donk, lè ke Jozye wè solèy la pral kouche, mesye yo ap kouri, li mande Bondye, silvouplè, rete solèy la yon fason pou batay la kapab vin fèt, pou Izrayèl kapab pote laviktwa. Donk, wi n ap priye, men jounen jodi a, nan legliz la, fòk gen yon kò sekirite k monte, yon moun pa ka sot kote l soti, l ap antre legliz la, nou p ap bare bal la ansanm avèk bib ki nan men nou an. Donk, lè yon peyi rive nan nivo sa, ensekirite monte disèt wotè, se pa sèlman lapriyè, men fòk nou pase alaksyon, fòk nou ede lapolis. Donk lè yon peyi rive nan nivo sa ensekirite, pastè ki te kanpe di gang yo rejwenn nou pou n touye prezidan, fò n chèche kote pastè sa ye pou l al bay eksplikasyon lajistis. Pastè nou site nan touye prezidan, fò ke nou chache kote pastè sa ye paske n ap batay pou jistis sosyal, n ap batay pou lapè retounen nan peyi a, yon nonm pa ka di l se pastè epi l ap itilize non Bondye anven, l ap fè koze pa l nan non Bondye. Donk, si ke nap batay pou lapè retounen nan peyi Dayiti, moun nou yo site nan move zak ki se kretyen, ebyen, premye moun ki pou sere boulon an, ki pou trennen yo ale devan lajistis, se nou menm ki pou batay pou sa, paske nan labib li di, fòk ke nou respekte lèzotorite. Donk, sonje m di nou sa ankò, avni yon peyi pa depann de bon kretyen, men l depann de bon sitwayen dabor. E medam, matmwazèl e mesye, m ap di ou byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Non, se la repiblik dè koken. Frèz e sè byeneme, maten an mwen t ap tande avèk anpil atansyon yon gwo politisyen nan peyi Dayiti. Politisyen sa a son biznisman. Epi l fè konprann se ke sèl sa ki kapab sove peyi Dayiti se biznis. Wi, biznis. E li menm nan jou k ap vini yo la a li pral bay divès fanmi dè ti biznis e fanmi sa yo menm apre kèlke tan y ap fè pou lòt, gade n ap fè yon peyi biznis, èske w konprann, se biznis. Apre m te fin tande deklarasyon sa, m di kèt, èske biznis ka sove peyi Dayiti? Èske yon nonm n ap rele lidè, èske yon nonm nou di ki se lidè, ide sa a li vin ansanm avè l biznis ka sove peyi Dayiti, èske se meyè solisyon? Men, frè e sè byeneme, m poze kesyon sa tou, se ki jan de biznis tou nou fè nan peyi Dayiti? Pa gen pwoblèm pou peyi a gen biznis tout kote, men se ki jan de biznis nou fè nan peyi sa? Paske, nou pa ka gon peyi, nou fè peyi a tounen achte revann. E, lè konsa, Ou pa montre pèp la kòman pou l re-envante, kòman pou l envante ak kòman pou l pwodui. Se achte sèlman w ap achte revann, ou vin gon w peyi konsomatè. Ou son peyi konsomatè paske ou pa pwodui, ou pa envante, ou pa re-envante, se just achte w achte epi w vann. Donk, gon kafou ou pral rive sè ke gen moun ki pap ka reziste menm aksè yo pap genyen pou yo achte pou ke yo konsome a. Paske w pa pwodui. E tout otan w pa pwodui, se konsome w ap konsome, w ap fini pi vit toujou. Ebyen frè se sè byen eme, ki sa ki pral pase nan dosye sa, lè ke m te tande koze a, mwen te di fòk ke mwen fè kèk rechèch, e non sèlman sa tou, pou m ede nou konprann pati sa. Paske pandan dènye moman yo la, tout moun reve fon biznis nan peyi Dayiti. Men, yo pa ka ba ou definisyon ki stil de biznis yo pral fè. Èske se pou yon biznis achte revann? Èske l ap nan enterè peyi Dayiti? Èske l ap kontribye nan ede peyi a avanse? Frèzè sè byeneme fò m di ou, gon seri de moun ki toujou ap montre lè yo pati. Donk, jan yo ap byen mennen, jan yo ap byen pase, jan peyi kote yo ye a devlope, lakay te ka konsa, gen anpil biznisman, anpil antrepriz, men, gen yon kesyon yo pa janm poze tèt yo. Peyi sa a ki soti de la li rive la jounen jodi a, ou kapab kite peyi pa w la pou ke w ap fè de live pou montre kòman w ap byen pase, kòman peyi a ap fonksyone. Men, se sakrifis dirijan yo te fè. Se sakrifis responsab moun ki lidè nan peyi sa yo te fè. Se envesti yo envesti nan moun. Donk, moun sa yo, yo pa ap pouse jèn yo. Yo pa ap bouske grenn viza tout kote pou fè yo kite peyi yo, men okontrè yo envesti nan moun yo. E, frè e sè byeneme, ou konn toujou wè gon seri de moun ki di ou Lachin se kote mendèv pi ba. E se la anpil biznisman ale. Men, malerezman, yo pa janm poze tèt yo kesyon, ki sa k fè anpil biznisman vize Lachin? Anpil antreprenè vize Lachin? Sa k pase? Jan yo di a, èske se paske mendèv pi ba pri? Non! Se pa poutèt sa, pèp ayisyen. e m pral eksplike w ki sa k pase. Paske, avan menm ou di ou pral fon biznis, ou sipoze konnen ki tip de biznis ou pral fè. Eske w ap ka peye moun yo? Eske moun ou pral rekrite pou mete nan biznis lan, yo gen kapasite pou fè travay w ap bezwen an? Donk, tout sa yo ekstrèmeman enpòtan. Donk, frè se sè byeneme, nan peyi Lachin, ki sa k pase? S on peyi ki atire anpil biznisman. Men, sa k fè Lachin atire biznisman? Se paske genyen kalite, genyen kantite e moun yo genyen kapasite tou. Yo gen tou le twa sa. kantite, kalite ak kapasite. Donk, peyi a ki sa l fè dabò li envesti nan moun. Si w pa envesti nan moun dabò, ou pa ka di m ou pral fè biznis. Ou pa ka di m ou pral fè biznis. Fòk ke ou envesti nan moun. Donk, se paske yo envesti nan moun ki fè yo gon kapasite kolektiv epi Envestisè, biznismann wè ha se la pou m ale wi paske moun yo gen kapasite, yo gen kalite, yo kapab travay. Men, an n pran pa egzanp, lè sitwayen sa a di biznis kapab sove peyi Dayiti. Admeton yo gwo, yon gwo antreprenè ta deside vin envesti nan peyi Dayiti, li di konsa, m ap vin fè aparèy elektwonik. Konbyen enjenyè lap jwenn ki lye ansanm avèk liy sa nan peyi dayiti? Humm esplikem non. Konbyen enjenyè lap jwenn, eske lap jwenn 100? Eske lap jwenn 100? Si ke nou ta di. N ap kòmanse envesti nan imobilye. Konbyen bon bòs mason n ap jwenn nan peyi Dayiti? Eske nou envesti nan moun ki deja nan ling sa a, ki renmen travay sa a, pou nou fè yo vin ekselan? Kòm nou konnen, pandan dènye moman yo la, jan kay te konn fèt an 2002, an 2001, an 1980, Kay pa konstwi menm jan ankò. Eske nou envesti nan moun sa yo? Eske nou gen moun ki gen kapasite sa yo? Non, reponn mwen non. Si tout fwa gen yon konpayi ki di l ap vin fè machin nan peyi Dayiti, eske l ap jwenn bon jan teknisyen ki kapab fè jan de travay sa yo? Donk, si ke yon lòt peyi ou wè li atire, Si ke yon lòt peyi wè anpil moun ap debake pral fè biznis, se paske dabò gouvèneman an, se paske dabò responsab peyi a yo envesti nan moun, kapasite kolektiv yo gade non high level. Kantite, kapasite, kalite. Donk avan ke ou di ou pral bay biznis nan peyi Dayiti, panse envesti nan moun dabò. Paske lè yon nèg kanpe l di m konsa, peyi a gen pwoblèm antreprenè. Men kite m eksplike w, peyi Dayiti se yon mache, se tout kote ou pase ou wè ti biznis. Nou pa di moun pa fè biznis. Wi, ou kapab fè biznis. Men li enpòtan, lè ke ou di Ou genyen lide pou vin dirije peyi a, fò w reflechi pi gran. Ou pa ka gon pèp, ou pa ka gon peyi pou nou transfòme peyi a an achte revann. Donk lè konsa ou gon peyi konsomatè. Lè w gon pèp nan men w, ou sipoze envesti nan pèp la, edike l, mete l nan w nivo. E lè w fin mete l nan nivo a, lè w di ou pral fè biznis, lè w di Ayiti ouvè pou biznisman, lè ke yo debake pou se pa sèlman achte yo ap ka achte revann men yo kapab pwodui gen moun ki gen kapasite pou pwodui. Donk fòk dirijan yo panse pi gran pèp ayisyen. Fòk dirijan yo panse pi gran, lè w di biznis, fòk ke ou prepare popilasyon an, pou ke yo kapab re-envante, envante, e pwodui. Donk si ke ou pa kapab vini ansanm avèk 3 sa yo, pa di m w ap travay nan enterè peyi Dayiti, paske w gen yon mache nan men w, ou achte ou revann. Donk si tout fwa ou di, Wap vini ansanm avek busnis nan peyi dayiti fok ke ou wè enterè pa ayiti a ladanl nou paka chita la nap fè busnis nan yon peyi etan diske ayiti pa gen enterè pa gen anyen k vini pou ayiti ladan se konsome selman nou konsome donk lesansyèl fok ke nou kapab pwodwi fok ke nou kapab re envante e envante tou. E, lè ke, pou fè sa yo, dabò, fòk ou envesti nan moun. E imedyatman ou envesti nan moun, ou gen moun ki gen kalite ak kapasite. Donk, m pa kache di ou, ou pap menm bezwen gade nou fè spòt piblisite. Se rete w ap rete, ou ap gade ou wè envestisè ap debake epi ou menm gon fason ou pral jere sa, gon fason ou pral mete lwa komès nan peyi a, gon fason ou pral jere dosye endistri nan peyi a pou tout sa k ap fèt sou teritwa a pou Ayiti genyen enterè l ladan l. Frè se sè byeneme byenvini nan Ayiti peyi spesyal nan. Ayiti a tèlman spesyal, son bagay ekstraòdinè. Ou konnen pandan dènye moman yo la a gen moun se moman sa a yo kapab fè ti bo. Se nan moman sa a yo jwenn kat blanch pou yo soti. Men gen de moun tou ki trè fristre pèp ayisyen paske ane a ap fini yo ap rete selibatè. Bon, ou wè aksyon sa a kwè m si w vle son selibatè k fè l. Non, kwè m si w vle pèp ayisyen. Son selibatè k pou fon aksyon konsa. An nou swiv ansanm avè m. Gade byen. Wè, misye nan telefòn, l ap tann ti boubout la. Gade. Gèt, apèl la pa pase. Misye ap re-re l ankò pase l gen randevou depi yon bèl bout tan l ap tann ti boubout la. La fò l fè yon peze kanmèm. Sa pase 25 desanm pèp ayisyen. Wè sa m di w la? An ale lap tann ti boubout la rive gade ya li rive yon ti kole yon ti bo gason nè boule ayayay mezanmi konsa nou prese menm yon ti salitasyon ou wè moun yo te nan kòd pèp ayisyen yo te nan kòd wi gade Se yap chèche konsa genlè youn kap fouye lòt m pa konn sa yap fè a non yo genlè ap fouye lòt sak pase humm gen yo gen men oh oh sak pase la apa yap foure men nan pòch lòt oh oh gade yo youn ap fouye lòt sak pase la apa pan oh premye gade yon koze mesye apa pandan lòt la ap fouye lòt la li pa rele anmwey se men lap woule nan tèt eey men eske wè eske wè de koze. Eske w wè de koze pèp ayisyen. Gen youn ki ret lòtbò ki jalou pase yo youn ap vòlè afè lòt li voye dlo sou lòt la mezanmi wooyy gade aksyon an regade ansanm avè m pèp ayisyen vouch hein li mouye moun yo sa son selibatè k pou fè aksyon sa. Medam, matmwazèl e mesye, donk, jan ke nou te anonse ou, se ke, ke janvye kap rantre la a, nap gen pou nou soti yon nouvo mizik, donk rete konekte, men antretan, an nou enjoy nou ansanm avèk mizik sa a, Yo Gobe Jojo. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, jan nou tout konnen l, yo gobe Jojo. Donk, jiskaprezan, n ap rete fokis puiske, jan nou tout konnen l, jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si ou tande asasen ap vole ponpe, lanati gen pou l bay repons kanmenm. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lot video au revoir a la prochèn bizou bizou one love.